Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon atè a make san jwèt la kòmanse bosal nou konn poukisa m di jwèt la kòmanse bosal la paske mwen menm m kòmanse pran Yon odè akr, odè dife, odè kawotchou, odè bal, odè mò tou. Paske atè a kòmanse santi di. Sa m ap gade la a, si pa gon moun ki di halte la, n ap antre dwat nan yon afwontman e jan m te di l maten an chak moun ap chache kan w. Maten an, pwòch Jovenel Moïse al devan ministè jistis. Sitin sa y al fè a se pou di minis jistis lan mete ansanm avèk komisè gouvènman an 2 moun Ariel revoke yo pou yo menm pou yo fouke Ariel. Yon ti tan aprè se militan lòt militan lòt branch opozisyon ki yo menm Parèt devan ministè jistis yo di Rockfeller Vincent pa mete zago w la paske ou menm yo revoke w deja. M pa konn si nou konprann sa k ap pase a, yon ti tan avan se te des proches de Jovenel Moïse e yon ti tan apre se militan yo. Eske sa konn rive lè nou wè 2 bann rara rankontre andeyò? Sa k konn pase pou nèg ki malfektè yo? Nèg ap voye poud, nèg ap voye kout lè. Ebyen gon bagay yo rele kontwelè konsa? Sa vle di si w pa gen bagay sou ou, w ap pran. Ebyen jodi a la 2 bann rara sa yo te ka rankontre. E nou imajine ki sa k ka pase si 2 pwòch de Jovenel Moise e 2 militan yo menm yo kwaze nan lari an? Sa k ka pase? Se pa sa n swete men sa k ap pase la a s on bagay konsa. Nan batay sa ki gen la a franchman m wè gen anpil bandi k pral pran kan yo. Atansyon! Men, èske Ariel gen bandi k ap goumen pou li? M pa konnen. Men de tout manyè, se gran timoun nou ye, nou travèse lari pou kont nou, genyen bandi ki pral mete pye yo atè a. E ou wè jwèt sa la, gon sèl moun ki ka frennen. Jan l prale a la, l rele Lèzetazini. Nou pral vini avèk kesyon Lanbè a toutalè paske jan bagay la ye la m wè Lanbè vle prezidan tout bon vre. E jan bagay la ye la se kòmsi nèg yo vle kwense Ariel ou pa konn wè kòmsi lè w s on boksè epi w wè nèg la prèske KO epi w kontinye ap ba l kou la ou sa fè mal. Lanbè ve tape Ariel la ou sa fe mal. Bref. Antouka, militan yo ki yo menm te nan lari an, ou konnen nèg opozisyon yo, yo pap gen menm konpòtman avèk lè pwòch de Jovenel ki te vini an soutyen avèk minis jistis la. Men nèg sa yo menm, yo te vini pou di minis jistis la ekoute, la pa la w ankò, pa antre la. Ann gade kòman sa te ye. Se sak fè jodi a, tout militan ki konn nan lari Chantmas, Bèlè, Dèlma 2, Kafou Aewopò, Kafou Rezistans, Petyonvil, wè se nou ki la, nou vin rele bare vòlè, bare òkfelè, bare Bèlfòd. Paske jodi a, nou mande liberasyon tout prizonye politik yo. Se sak fè nou la. E chak jou n ap la. Lassali, Belè, nou vin di klèman, avèk wap fè avè san, kòm se Jenèf lap sipòte, lap bay Jenèf zam, lap bay Jenèf e alye yo fanmi, relasyon, anben jodi a, PM Ariel Henry pran desizyon pou revoke vagabon sal la, anben nou menm militè konsekan, nou anbrase desizyon Ariel Henry a, nou kanpe dèyè l, e nou kanpe dèyè l, nou kanpe dèyè l, nou di klèman, wap fè la, nou retire, wap fè la, se vòlò e, se vòlò e, wap fè la, se vòlò e. Se kidnapè ayisyen nou pa konn mari Martine Moris kòm kòm moun paske si yon moun al vote Martine Moris konnen w renmen mizè Martine Moris se ou menm ki te tiye mèt Leopold wap mache bay kòb tout mèsye may ou te konn ap fè yo ou menm ou vini ou kontinye mèsye yo poukisa Moris poukisa Martine Moris e ou menm kap fè nèg yo kidnapè moun pou ka jwenn lajan pou ka pou ka fè eleksyon. Paske malere sa yo pa gen kòb. Malere yo pa gen kòb. Lè yo ap mande konbyen milyon dola pou yo bay pou yo libere, nou pa dakò sa. Sa m ap gade la a, nou pa t janm swete rive la. Men, lanmò Jovenel Moise lakòz nou rive la. Men sèl sa pou n konnen, gen nèg tranblemanntè manje yo di ke se parenn Jovenel ki touye l. Gen anpil moun ki nan sosyete a ki bezwen konnen kiyès ki touye Jovenel, otè entèlektyèl. Jounen jodi a la a, nou vin nan yon sitiyasyon kote ke se 2 branch phtk k ap goumen. Se pa Lavalas a phtk non, 2 branch phtk. Donk mesye phtk yo, degaje nou rezoud bagay nou, konprann. Men, peyi sa pa t janm gen opozan vre. Paske si ou te anfas phtk, Jovenel asasinen, Mal pou la repiblik. Epi yo mete yon minis, yon premye minis la, yo di w sa se kout kreyon yon branch phtk. Bon, ou vini, w al chita pale avèk li, ou antann, ou siyen akò, epi kounye a la sa w ap di m? Ou antre nan batay phtk tou? Sa vle di peyi a gen yon sèl pati politik? Ban m lajan m. Ou konprann? Ban m lajan m, epi pati politik ki an fas la rele PPL, pèp pa ladan l. Sa k ka konprann, eseye konprann. Mèsi la fami, kòm toujou, an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila, epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vou zapresye le travay, epi apre, kès kon di? A la pwochèn!